Jwèt la gate medam e mesye, Joseph Michel Martelly ansyen prezidan peyi dayiti misye mele, antrave, pran nan tout cho nou konnen k genyen apre otorite entènasyonal yo fin pran gwo desizyon sa. Bonjour, bonswa tout moun, byenvini sou tvlakayhaiti.com Jodi an se lendi 21 novanm 2022, nou kontan avèk ou pou n kontinye enfòme w avan menm nou antre pi fon, pi danble nan enfòmasyon ke nou pote pou ou la a, n ap di mèsi a tout moun, zanmi konpatriyòt nou yo E kèlkeswa kote ou ye nan mond sa e kèlkeswa tou ak lè wap disponib pou asiste videyo sa, ebyen nap diw byenvini lakay ou, pran ti chèz ou, rale mouchwa ou, mare vant ou, chita, nou pral baw koze. Ansyen prezidan an Joseph Michel Martelly akonpanye de divès gwo palto anndan gwoup politik sa phtk. Selon anpil moun nan peyi Dayiti ki estime phtk. Ebyen pandan 10 an yap dirije peyi sa son katastrof total. Ayiti fini, kraze, gang pran peyi a e majorite nèg yap met anba kòd nan moman la se de nèg ki fè pati ebyen gwoup politik sa ki li menm pote non phtk nou ka di ki gen Ebyen prezidan line baltaza e michel mateli nou konnen depi ou di phtk ou menm pa wè line baltaza ou tou wè michel mateli paske on dirè se misye k fè plis ekla ebyen nan gwoup politik sa apa de jovenel tou ki te eli prezidan anba banyè phtk men ki pat janm phtk selon anpil moun. Enben jodi a la, otorite kanadyèn yo pran gwo desizyon kont Joseph Michel Martelly avèk Jean Henry Céant, Youri Lartortue e nou genyen tou Laurent Lamothe. Nèg sa yo la ak divès lòt ke nou pa site anndan menm videyo sa a ke nou pral envite ou dekouvri. Enben pou nou pa bliye tou Joseph Lambert ki se prezidan ti rès sena a. Jodi an la a, otorite entènasyonal yo pran gwo desizyon, gwo sanksyon kont nèg sa yo, aprè yo fin jwenn yo enplike nan finanse gang, vòlò, nan finanse ensekirite nan peyi a, jodi an ki bay jiska novanb lekòl poko ka ouvè e novanb ap fini e desanb ap antre lekòl pap ouvè nan peyi sa a paske bandi pran peyi a, gang pran peyi a, nèg ak zam se yo k fè lalwa nan peyi sa a, se yo k koupe e rache e se yo menm tou ki plante e rekòlte kidonk. Menm polisye nan gang, premye minis nan gang, selon anpil moun, Ayiti fini se gang k ap dirije l. Enben jodi a la a gen chèf gang Ti Lapli ki li menm avili Joseph Michel Martelly ki konn ba l gwo zam Galil Fann Fwa, kòman yo rele zam sa yo, M4, ak divès lòt gwo zam. Ebyen e chire fal ki nou menm nou pa konn non yo paske nou pa de spesyalis nan kesyon am ebyen nou pral envite w gen tout detay anndan video sa ou pral sezi wè kòman nèg nan peyi dayiti yo pa moun kòman nèg nan peyi dayiti yo pa janm gen vizyon vrèman pou retire ayiti nan sal ye la a kòman nèg nan peyi dayiti se nan ensekirite a yo fè milyon yo e se la yo bati fòtin yo e yo pa menm fè anyen ayiti yo pote tout sa yo fè ayiti ale an repiblik dominikèn kanada Etazini e, nan moman n ap pale la a, entènasyonal la frape, anpil nèg ki te gen byen kote sa yo, yo sele tout. Ebyen, rete konekte, nou pral envite w gen detay. Bonswa TT, kòman nou ye? Ou monte la, m ap fè yon ti tchèk, m gen 2000 moun konekte alòske se pa emisyon òdinè. Sa s on sipò. Sa s on sipò ke w bay paske w apresye travay mwen, ou pran tan pou w tande, ou pataje, ou envite lòt moun vin tande. Gen moun ki mete gwo spikè, menm si ou tande bandi ap bay pwoblèm, gen nèg ki met gwo spikè o deyò pou yo ap tande TT. M salye tout zanmi Okay, Kapayisyen m salye n cheri kòman nou ye? Kòman w imajine m nan yon peyi weekend rive m anvi al pran ti plezi m bò lanmè ak ti boubout mwen m pa kapab. Tande wi, m anvi al pran Amos Registre, m anvi al pran ti plezi m bò lanmè a, ti twoubadou m, kokoye wole m, hein, pou m ak ti boubout mwen m ap danse twoubadou m pa kapab. Paske gen yon pon ki rele Martissant e aktyèlman la gen alèt sou Matisan e si m ap tou pale a moun ki abite Kafou Fontamara. Gen menas pou nèg ak zam atake Fontamara aswè a oubyen demen. Donk prudan anpil si w ap fè wout lan. Paske nèg yo detèmine. Malgre misye premye sòti l, nèg Krisla yo manke asasine l men l blese pa bal. Lè yo gen enfimyè ki vin ba yo swen, medsen etsetera, misye reprann li. Nèg yo ti aske fòk yo al enstale Delès alyas Bout Blak. Fò yo al enstale misye kòm chèf gang nan Fontamara. E si sa rive fèt, moun Fontamara mele. Paske misye te la deja. Kriminèl, kriyèl, patante. Bout blak. Sa di yo, kòman mwen menm kòm sitwayen pou m santi m konfòtab. Lòske depi l 4 è de lapremidi, m oblije ap kouri antre. E menm si bann dan kay mwen m pa a labri. Paske les gangs armés yo domine les forces entre parenthèses de l'ordre malheureusement yo pa ka assumer responsabilité yo paske yo manke moyen pou sa alors ke nèg ak zam kalite zam nèg yo genyen m tap montre n sa avant hier son ti début pour emission demen an pou wap gade la société kalite zam. Kalite zam nèg yo gen nan men yo. Gade sa pou wè sou ekran. Sa son solda kris la ap tonbe avan yè. Gade zam ke nèg yo jwenn nan men misye. Aktyèlman zam sa yo nan men ti lapli nan gran ravin. Se pa ti zam non. M kwè yo rele l swa HK ou byen m pa sonje. Ki pran katouch 7.62. Ou i ka imajine. Gen anpil moun ki di m tete men souvan w ap kritike w ap denonse ti kokorat sal yo paske se yo m wè. Se yo m wè ak zam sa a. Men m ka kestyone kòm Ayisyen ki kote yo ale pou yo achte zam sa a. Gade yon zam sou ekran la a. Ki kote nèg sa a ale? M ap gade paspò misye, li fè paspò, menm yon viza m pa kwè l gen sou li. Misye rele Pierre Luckson, Jean Pierre Luckson. Genlè se li ki alyas Tazan nan, ti moun kafou. La nan kot plaj 16, misye tonbe anba bal. Sa di, misye fè paspò, m pa menm kwè l ko gen viza sou li. Sa di, misye pa konn vwayaje. Koman l fè jwenn zam sa? HKG 3, mèsi Siakomo. Tande wi, li pa konn vwayaje. Menm la an Repiblik Dominikèn, majorite poko janm travèse. Ok, kòman yo fè jwenn zam sa nan men yo a? Eben gon bagay pou n konprann. Mwen men sa k fè souvan nèg yo di non TT poukisa ou rete yon sèl bò? E pa yon sèl bò m rete. Se paske ou menm ou gen pwoblèm ak verite. Apa avan yè, 18 novanb, m ap denonse le fè ke Jean Bertrand Aristide te kraze lame a. Paske si n te gen lame, la Republik Dominikèn te kapab pa monte sou nou konsa. Mwen denonse le senple fè ke Aristide te sou pouvwa, gon pakèt timoun ki te komanse kenbe zam tou. Men pat nan nivo sa. E sak fè lè moun ap di bon e Aristide ki bay zam ok m pa gen pwoblèm men eske nan epòk Aristide m pa kwè te gen zam sa non kap sikile nan peyi a m pa kwè se zam Aristide yo ki kontinye ap pwodui sa di tout nèg yo konplis nan malè nou men avèk fon nèg onèt pou di l nou konsyan Ayiti kraze plat Ayiti kòmanse kraze pandan 25, 30 dènyè ane t pase la yo. Men avèk larive du phtk o pouvoir, fon nèg pa bay tèt ou manti an si w se fanatik, fòk ou dakò Ayiti plonje nan labou santi. Pandan 10 an n ap soufri nan peyi a. Pandan 10 an n ap soufri, nou pa ka manje, timoun pa ka al lekòl, ensekirite, kidnaping, e sa rive nan dènye nivo. Yo pral kidnape pastè sou chè legliz. Sa vle di, fòk nou konsyan. E, e, m souvan di n sa wi. Youn nan pi gwo pwoblèm nou gen, nou pa konsyan. Se sou phtk pral gon federasyon de gang zame. Fò nou dakò l. Mwen rekonèt ba la pat tèlman bon vre sou Aristide. Paske m viv 2004, m te abite Matisan. Te gen dezòd, bandi etc, nèg tal kase bank nan sonje bank nan 15 la tout bagay. Nou viv bagay sa yo. Men sa pat anpeche m te konn al achte regilyèman a Kwabosal. Wi. Men avèk larive di phtk, peyi a tonbe plat. E son verite. Men malerezman, m pa konn si se grangou a. Nèg kap pale franse yo di se prekarite. M pa konn si se grangou a ki tèlman depase. Gon pakèt jèn ayisyen ki pa gen dimansyon pou yo reflechi. Paske pou mil goud, yo prè pou yo lapide ou pou yo di w nenpòt koze. Komsi ou imajine ke lon nèg yo ou si tap kraze peyi a an e mwen t kraze peyi a? Ebyen Kanada komanse ede n idantifye nèg kap kraze peyi a. Al tande emisyon m te fè semèn dènyè lè m tap site yon seri de non nèg ke sous mwen ban mwen ki nan lis lan si yo pa di yo tout la jodi a. Lè se blan t pale bravo. TT pale n pokipem kou chen. Pa di m pa blan. Ou pa konprann m pa blan. Sof seyan m te gen ti dout. M te di antre parantèz. Men tout sa w wè Canada ap di la m gentan di yo depi 2 semèn de sla. Ok. Zam n ap gade yo kote yo soti. E gon pakèt lòt. M ap kite l pou emisyon demen an. Paske son ti lòsyè m vin ba nou. E m vin fon ti pale pou nou ka rantre nan konsyans ayisyen jodi a. Paske m te di sa avan yè. Bon m bon m ale vit. Ase e pou sa m vin la. M pa nan twòp pale fransè. Bon m kòmanse fè nou wè imaj sa yo. Ban m montre nou bagay. M souvan raple nou sa, gade imaj ki sou ekran yo. Jamè 203. Se pa pou blag m t ap di sa non. Lè m gade, m wè genyen le Departement d'Etat ameriken, le gouvernement canadien, ki di ke yo pran sanksyon kont Joseph Lambert et Youri Latortue. Ok. Epi mwen menm nan emisyon pam nan m te pase isi a ke n tap tande m te di n ke si Etazini, Kanada pa ka kriye pa fè grimas. Paske si sa n ap repwoche Lambert, sa n ap repwoche Youri Latortue pou nou ta di Martelly pa ladan l konnen nou sou blòf. Paske nèg sa yo ap kache. Men Martelly fè ave. Se ap avan e map pase interview Martelly te reyalize avèk professeur Carl Carl Fombrun. Kote misye ap di w lal li nan yon konpayi lap vòlò kamyon pou l ka fè dròg. Pa mwen non di l. Paske mwen m pa m akize moun. M pa janm akize moun non. Les bandes sonores yo toujou disponible pour mes émissions. Se pa mwen non, m pa janm akize pèsòn. Kòman pou yon ankèt ap mennen sou dwòg, sou gang etc. Pil dosye epi pou Martelly pa ladan l. Se se fake news. Ou imajine. Se 2 konseye Martelly wi. ki anba sanksyon. 2 konseye politik Martelly k anba sanksyon. Men yo la brad sou brad sa. Koman, koman? Mezanmi, men, fò nou gen bon sans. Fò nou gen bon sans. Koman pou Youri ta fè enplike nan bagay? Pou Lambert ta la danl, aloske yo ta eparnye Martelly? Aloske a 95 pousan, Dezòd ki la aktyèlman, Martelly responsab. Se mwen ki di sa. Ou wè m pa di san pou san non. A 95 pou san, sa k ap pase la Martelly responsab. Mande Martelly eske l pa janm pale ak ti makak. Mande l sa. Mande Martelly eske l pa fè demach pou gen lapè nan rantre Sid la. E pou lapè sa posib, eske l pa fè demach pou yo atenn Ti Lapli? Paske Ti Lapli pa vle obeyi. Ti Lapli pale twòp. Mande Michel Martelly sa. Mande l! Sof ke m te fè yon emisyon sou sa. Misye se yon nèg ki sipè entelijan. Misye pap sèvi ak telefòn li fasil pou l pale ak yon chèf gang. Men l pale avè yo. E tete kap pale avè n la wi. Tete kap pale avè n la. Michel Martelly, ki relasyon l devlope ak Krisla? Mande l sa. Mande l. Sa ka pase. Ou wè la, ou wè tout nèg sa yo sou ekran. E ben, ekoute. Nèg yo pale. E se petèt youn nan rezon ki fè m di w nèg yo ap fè plan pou ta etenn Ti Lapli a, chèf gang sa a, paske misye pale twòp, misye pa gen sekrè. Si w kwè m manti, tande sa ou pral tande la a. Misye pa gen sekrè. Misye toujou ap vann sekrè nèg yo. Misye konsa. Kòm si m rann mwen kont, ok bon bon m di nou bagay byen avan m fè n tande sa. Ou konn sa k fè n rive la a? Premyèman laprès responsab. Nou gen yon près, premyèman patwon medya yo. Gen patwon medya ki panike. Gen nèg ki oblije vin kache Ozetazini, ki vin tann rezidans. Avèk ou san rezidans, si gen de bagay yo repwoche de nèg isi, y ap fouke yo, ponpe yo Ayiti. Paske vagabondaj la, li gen limit, e fòk li fini. Paske se nan sitirans nou, tolerans nou, ki koz Ayiti rive kote l rive jodi a. Tande byen sa m di a wi. Se nan sitirans pèp ayisyen. Se nan tolerans pèp la ki koz nou rive la. Gen patwon medya ki gen relasyon avèk de chèf de gang. Ki site non yo menm. Ke m gen la. Se pa polemik m ap fè. Se pa kont m ap chache a moun. Men vagabondaj la fok li fini. Paske nou patisipe nan efondre peyi a. Fok gen yon nouvel jenerasyon. Fanm, gason. Ki aksepte o peril de lor vi. Ki di ba lajan liye. Si la pres te pren responsabilitel. Se pa kanada tap vin dim ke gon seri de dirijant nan volo ki nan gang. Se pa sa, e pa yo tap vin dim sa. Bon, ou wè mwen menm, m te ka twonpe m de bòn fwa. M pa konnen istwa de lavalas, men ta sanble, ta sanble wi, tande byen sa m di a, o kondisyonèl. M ta plis kwè pou dosye Jean Henry Céant si e pa kesyon bay tè, nou konnen nou otè nèg sa yo nan bay tè, si e pa bagay tè, sa ka rive se dosye Jovenel la yo ap mennen ankèt sou misye. Paske nan pa bliye ke nan rapò ki te soti yo di gen rankont ki te konn òganize kay Jean Henry Céant. Sa te repete. Sèl ti dout sa wi m genyen. M te ka twonpe m de bòn fwa. Apre sa pa gen ankenn nèg la yo site mwen ka vin fè rara ke m gen dout sou yo. Paske mwen denonse yo deja isi a. Kounye a Gary Bodeau panse l se bon moun. Misye rive kòm jenn gason li gen chans privilèj pou l rive nan parleman. Sa l al fè? L al pran doktora nan fè seyans malatchong. Depi nan jèn kore jèn misye kòmanse gate. Se pa avan yè map denonse n Gary Bodeau kap simaye kòb anlè a la a, e m pa tap di n sa avan yè la m pa tap di n sa. Misye genlè pa konprann ke li fè pati yon strikti politik ki rele boukliye epi l pran yon nèg yon chèf gang ke o, e pa mwen non, Odma Louissaint denonse. kòm nèg ki inisye l nan gang Profane Victor epi l ba li kowòdone pati an. Li mete l prezidan pati Boukliye. Misye genlè bliye bagay sa, misye genlè bliye sa. Kounye a ki sa k pase? Laprès e lè zotorite ayisyèn. Yo pa rann yo kont ke yo menm yo pa gen anyen k ap mache nan peyi a. Non sèlman n gen yon près mandyant, yon près kote, bon, gen de twa moun k ap fè jefò, men majorite moun ki gen gwo gòj k ap pale fò nan peyi an yo pa klè, yo pa pwòp, yo pa klin. E sa k fè gen nèg lan yo k ap fè rara pou okipe w, yo nèg yo sou lis, yo sou sanksyon. Rete branche n ap tande jounalis ki pap ka antre ni Kanada ni Etazini. Yo mwen gen nèg kap fè ragad yo, m pa gen anyen, nap gentan konnen. Mwen menm mwen konnen, daprè sous ke mwen genyen, gen jounalis ki an difikilte, ki gen pwoblèm pou yo rantre ni Kanada, ni Etazini. Ok, rete branche, yo ap travay sou yo. Ebyen kisa k pase? Le fè ke n gen yon près ki iresponsab, kote anpil nèg ladan l se manje yo ap bouske, menm si yo gen enfòmasyon se yon nèg ki nan vòlò, yo kenbe enfòmasyon, yo rele sa an kominikasyon, retansyon de lenfòmasyon. Yo kenbe enfòmasyon an pou nèg la ka mache sou yo. Epi yo kase fèy la, yo kouvri peche a. Epi vòlò kontinye, koripsyon la pi rèd, ensekirite la pi rèd. Nèg la journalis lap pale lap fè gwo analiz politik epi li gen zanmi l ki son chèf gang. E lap fè elòj pou chèf gang nan kòm antreprenè, kòm òm dafè, kòm ajan de devlòpman, kòm oprime maloryante. E kòm Ayiti a se yon twou, yo te joure Trump men, paske se sa, se sa n pwouve. Ou pral wè malandren sa yo, yo prale nan eleksyon, pèp ayisyen ap ba yo manda pou al reprezante yo. Se sa k fè yo vle touye TT a. Paske mwen di l, m asime l. Toutotan mwen la, m gen espas sa devan m. M pa sou radyo la, gade moun ki konekte m la. Sa di mesaj mwen an prale un peu partout à travers le monde. Tout kote t gen Ayisyen t pale kreyòl. E menm lè des etranje y ap tande m. Zafè pou pèp Ayisyen pral vote malandren pou mil pyas la, sa dwe fini nan peyi a. E ti sanksyon Kanada bay Etazini e pa sa. Se pèp ayisyen ki dwe bay pi gwo sanksyon an. Pran ti pati sa, jan zanmi an di, fè tiktok avè l. Sanksyon Kanada ap bay Etazini, sa yo, jan Lanbè di l, se di pipi de cha. Pi gwo sanksyon an, se pèp ayisyen k pou bay li. Sa di Kanada, li fè esè a, son balon desè. Men sanksyon ke n bezwen an, se pèp ayisyen k pou bay li. E se moman plis ke jamè pou mouvman Bwa Kale a te pran nesans nan peyi a. Paske n soufri, e se sa Jabas chante, sèt ase, nou pa kapab ankò, n ap soufri. Kòman w imajine la sosyete? On nèg ansyen prezidan de la repiblik. Misye konsyan nan sistèm li ye a. Bandi gen plis pouvwa pase yon polisye. Aloske o rega de l'article 136 de la konstitisyon, prezidan li se garan bonne marche des institutions républicaines. Le prezidan de la repiblik, misye konsyan nan sistèm sa li ye ke l'ap dirije a. On bandi gen plis pouvwa pase on polisye. Paske li, misye inyore ke li menm, se li menm ki inisye bandi legal nan peyi a. Sèl sa misye bliye wi, se li menm ki inisye bandi legal nan peyi a. E pa blag map ba nou e verite wi tande misye kote misye a tou lè nivo. Yon bandi nan sistèm sa yon bandi gen plis pouvwa ke yon polisye a bon wi mwen menm m temwen konbyen fwa yo arete bandi yo lage bandi yo temwen e m temwen konbyen fwa yon polisye viktim yo pa okipe l wè yon te ansyen prezidan ou se garan bon mach enstitisyon yo eee lè mèsi mèsi pa yon bagay konsa. Non pa gen bagay konsa. Ou ap pale fransè. E fransè wap pale mwen. Pa gen bagay konsa. Pa gen bagay konsa. Sa vle di ke nan sistèm sa a. On bandi gen plis pouvwa son polisye. E kounye a sa Serge pat konnen. Serge Inolendor ki tap poze kesyon li pat konn sa. Ti lapli pral raple n sa. E misye pral raple l paske lè sa ou konnen te gen ti bagay G9 ki tap fini, ki tap vin pral fòme pa la swit, ou konprann bagay sa yo, pa t ko gen tout deblozay sa, e misye, misye kache yon ti verite bay Morvan. Morvan nan itil wi. E misye itil. E, se vre ou gen dwa di de bagay, kritike, men apa, apa nap wè l jodi a? Nap wè l jodi a? Kòm jeneralman e lè blan pale nou konprann, nou byen nou dakò. Paske se blan. Men lè se ti nèg ki pale nou minimize l. Minimize l. E ben ekoute, ti lapli te di n sa. Sa di son nèg pa konsyan. Pandan rive phtk nou tonbe nan trou fatra n ye la. Ou pa moun. Ou pa moun sa di la pa gen defans. Ap di yo, m konnen lavalas ou ye, se makout ou ye. Non, son verite. Pandan 25, 30 dènyè zane yo la, peyi a an difikilte. Te gen ensekirite, men pat nan nivo sa. Avèk larive di phtk, peyi a efondre. Pa gen anyen k ap mache an Ayiti aktyèlman la. Anyen, absoliman ryen ditou. Ryen ditou. Pa gen anyen k ap mache. Tout enstitisyon kraze. Lapolis, kounye a n gen yon polis, chaje bandi anndan polis la. M pa di w m ap travay sou plizyè la ki nan gang kanaran, polisye wi, ki nan gang Jeff la nan kanaran. M ap travay sou yon bim la, yon boyd ki nan gang Jeff la kanaran. M pa di n sa? Pa gen pwoblèm non, Sony, pa gen pwoblèm. Gon jou na konprann. Non, ou wè, lè n ap fè peyi tout bon, n ap konprann. E ou konn sa ki deranje m? Se paske m konn ap gade kòmantè kèk jenn gason, jenn fanm sou rezo yo. Ki panse ke se mwen k pwoblèm nan. Se Lynn, se Morvan, se nou k pwoblèm nan. Se Azariel. Sa di tout moun k ap pale kont ensekirite, bandi, kriminalite, kòm si se nou k pwoblèm nan. Souvan genyen ki di oh ou pran pòz ou si ou ta chita nan peyi a sim te nan peyi a nou tap tiyem deja bon jovenel anndan kal yn touyel epa mwen pata manje deja an ou panse sim te nan peyi a m tap ka fè sa map fè la konsa atansyon konbyen ayisyen kap kite ayiti depi dèzane ki pat janm pran inisyativ fè sa map fè la. Paske yo pè pou yo pa mouri, nèg a manje yo, bon m di w, nèg ap manje w se lè w antò, m pa janm bay manti sou vagabon isi. Depi w wè m di w nèg lan vòlò, nan vòlò, l nan vòlò. Depi w wè m di w yon nèg nan gang, li nan gang. Depi m di w li nan kidnaping, li nan kidnaping. Gon nèg la pa egzanp m ap tcheke sou li. Misye se reprezantan Jeff nan Kanaran. Se manje Haiti vin bwè dlo Miami. Wè Miami a gen anpil move je ladanl. Anpil move je. Apa yes wala a. Nou nou pwan grenn. Son m pa domi bonè non. Son sakrifis m ap fè wi. Sa di m kon merci avèk anpil zanmi ki konprann travay mwen. Li 11 m poko domi non. Ou nan m ap fè. Map konfime, map verifye enfòmasyon avèk kèlke zotorite polisyè ke yo menm poko dòmi. Paske gon vagabon yo met men sou li nan Mirbalè, yo pa konn kiyès. Wandolea, on nèg ki gen dosye asasina sou li depi 2018 yo ap chèche l. Misye asasine 6 moun 5 moun wi pou blag ma vin sou sa demen e bon chans pou misye yè swa yo aretel nan mirebalè men lapolis pa konn kiyès si m pa gen tan rapidman kontakte lapopo pou m di jere misye yon kote pou mwen misye te ka libere kiyès ki voye misye bon gid voye misye. Solda Jeff, solda Izo plase lotbò a nan Titan 1? Kote misye prale? Li pral mennen on fanm Bogi blese a bal genlè m pa konn si e pa jalouzi? Li blese l anba bal, li pral voye l al pran swen Mirbalè epi lapolis met men sou li? Se travay sa m ap fè. Paske peyi a bouke. Mwen menm kòm Ayisyen m bouke. Paske m bezwen al pran ti plezi m nan peyi a m pa kapab. Se travay mwen sa. E mèsi avèk anpil moun ki konsyan e k konprann ki sipòte travay mwen. A lon ti detraktè vin manke m dega m pa okipe l. Pase l ka pa wè nouvèl Ayiti m ap pale a. Men m kwè eklatman sosyal la gen pou l fèt kanmenm. E lè sa l ap konnen verite a. Ebyen lasosyete kote? Jodi an Merci Carline Paul merci a Chaudry merci a vous merci tout moun Tande byen Gon nèg ki di kou moun nan antre nan politik li chanje la mwen menm m pa nan politik. Nan sans ke m pa kandida. E m pap sipòtan kandida. M jwenn nèg ki di m TT, jan w ap bay la, ou konprann, etsetera, fò w aranje w vin okipe yon plas. M pa bezwen plas. Kote m ye a m bon. Mwen la pou m pale ak peyi a, pou m di pèp la atansyon. E m ap ba w garanti, lè pral gen eleksyon nan peyi an, Map analize moun yo, map skrine yo, map gade pase yo, si e pa nèg ki te nan vòlò, gen anpil nèg kap fè chèlbè la ki te kondane deja. Gen anpil nèg kap fè chèlbè la yo te arete pou vòlò deja. Jodi a m pa pral gen yon palman pou m gen Wilo Jozèf ladan l ankò. M klè sou sa. M klè sou sa map di w la. Sa di, si nan fè peyi, fè peyi. E Gracia Delva malerezman misye te gen rezon. Misye di ke men se nou menm wi ki fè m la. Paske nèg ki entelektyèl ki kapab yo, yo rale kò yo. E men mwen menm, fòk gen moun ki pou pale. Paske si m ale nan politik la m al kandida, pap gon lòt tete kap pale ankò nan mikwo a. Sa di mwen menm m fè sa se se pati pam nan donk kite m ladan l e se sa k kraze Ayiti tou wi nèg la se chantè l ye li gentan wè fòk li depite fòk li senatè chantè l ye wi tande wi nèg la se chantè l ye epi l gentan wè si yon nèg di m gen kandida ebyen si m ta gen kandida Izrael m pran menm m ta fè yon bon chwa m pa tap fè yon chwa yon nèg sòt. M ta fè chwa yon nèg ki eklere kòm Ewoud Banmwèl pou kandida a. Bon, jiska lè misye va vini kandida? Sispann ak bagay sa yo! Se sa t fè n kraze peyi a wi! Paske n gen pwoblèm ak verite.